Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon m panse ke nou pral fè kèk ti pale la men ekoute gen anpil enfòmasyon m te ba nou m ap retounen avèk enfòmasyon sa yo paske m panse ke se evidan e sa ta kapab pèmèt yon maksimòm konsyantizasyon. Men m ap kòmanse pa yon nòt tris, ou kapab jwenn sa sou paj Aktyalite Lokal TV, se m ta kapab di yon match foutbòl ki tounen yon kochma. Sa tounen an kochma paske sa se pase o nivo de Kafou Dangliz, twazyèm seksyon komin Abriko. Ebyen m ta kapab di kochma sa li vini se pandan moun ki nan lokalite sila tap òganize yon match foutbòl lavèy fèt sentann nan zòn sila. Ebyen nan match la te vin genyen anpil diskisyon, batay mete pye se nan moman genyen m ta kapab di yon moun ki vin blese e yo kouri avèk li lopital. Endividi sa ki blese yo kouri ale avèk li lopital ebyen li pat gen chans viv li mouri. e par la swit pral genyen sa n ta kapab rele yon sòt de reprezay pa bò kote pwòch moun sila a ki mouri e se nan sans sa yo pase nan zòn nan yo mete dife nan anviwon 10 kay yo koupe bannann yo koupe pyebwa enben mesye yo te gen laraj donk nou imajine 1 match de fout Un match de foot ki la pou fair play. Wap pran plezi w. E pwi, men nan kisa sa tounen. Alò pou moun ki pa konn reyalite sa, ebyen fòm di nou ke nan kesyon jwe ti foutbòl, foutbòl la l vin plis tounen yon aza pou Ayiti. A kote de distraksyon e paske de frè konn goumen nan yon match foutbòl. Sa nan tèl ekip, lòt la nan tèl ekip. E sitou nan zòn pwovens lan, se pa sèlman batay la, gen bagay mistik tou nèg yo konn fè. Ebyen sa w tande a la a, batay konn mete pye, ebyen se konsa, m ta kapab di se vrèman tris pou yon sitiyasyon pase konsa o nivo de blòk sila. Fò m di nou ke jan n ap viv la jounen jodi a, bagay la tris anpil. Gen yon ti jèn konfrè nou yo te gen chans rankontre li dènyeman nan zòn Channmas. Men yè, donk, Yo rankontre li o nivo de menm zòn sa wi men m ta kapab di se nan blòk kote ministè komès e de lendistri sitye li. Ti jèn sa pale, li pale pou 100 lane men m pa kwè otorite yo ap tande l. An nou swiv. Paka vab ankò Map mare nanm mwen m paka vab ankò. Map mare non mwen mpa kapab anko leta ou mèt touyem leta touyem ou mèt touyem leta paske mpa ka dakò ap grandi nan sosyete kote farin tounen kokayin yon grenn marinad pou 5 goud pandan machann nan ap banm min. Nou mèt touyem leta touyem paske m paka dakò ap grandi nan sosyete kote malin sou po moun ap pran vè paske pa gen twal gaz leta ou mèt touyem leta touyem paske m paka yon jèn gason ki redi fini lekòl redi fè 4 an fak yon plat aleken parèt liks pou mwen pandan yon 9 milimèt fasil. Pou nèg jwenn anndan geto. Men leta ou mèt touyem. Ou mèt touyem leta. M pa ka viv nan yon peyi gen sous, gen rivyè, gen lanmè, yon sachè dlo pou 10 goud. Ministè komès oo. Di yon mo. Di yon mo sou pwodui yo k ap moute a. Pèp la pa kapab ankò. Nou pa kapab ankò. N ap mouri. Nèg yo fè konplo kraze agrikilti. Pou yo detwi nanm yon nasyon. Oh leta, leta ou mèt touyem, touyem paske m paka dakò. Ti fi 15 an ta dwe sou ban lekòl, jounen jodi a l vann kò l sou twotwa pou l ap fè ti goud sou byè. Non m paka dakò leta, pou yon plat ale kelit. M paka dakò leta, leta m di w mèt touyem, touyem leta, touyem. Paske nou pa kapab ankò leta, nou pa kapab ankò. Alò mwen menm non pa mwen se Charmant Franel, non datis la e Tas Kafe. M se yon nèg ki fè etid klasik mwen nan Joseph Pierre Sully e m fè etid segondè m nan Lise Daniel Fignolé. Alò m se yon rapè, yon powèt e yon komedyen ki fè slam lari. Alò mwen menm lè m ap fè pwezi m pa, gen de pwezi ke m pran tan m mwen ekri men gen pwezi m kite se fistrasyon ki ofon de mwen ki pale. Paske lè se o fon de ou menm kap pale, ou plis jwenn sa kap travèse w yo, lè se emosyon kap pale li plis rive sou moun. Alò mwen menm jodi a rezon ki fè m pran pozisyon avèk Pwezim kote map denonse leta, map denonse yon ansanm de bagay, se paske nan atravè tèks mwen m gen de pozisyon idewolojik andedan l. Alò jounen jodi a nan sa kap pase andedan sosyete a, gen de nèg e zam li ta sipoze pran l pou batay, Gen de moun e de men anlè l ta sipoze pran pou l batay. Alò mwen menm Bondye lavi a ban m on don ki se pwezi ke m genyen nan mwen menm. Mwen itilize l kòm pi gwo zam jounen jodi a pou mwen revandike kont sa k ap pase jodi a devan ministè komès ou wè m te ye m sot ap rele pou grangou. Gon grenn bagay m vle fè on ansanm de moun konprann. Yon peyi ki gen on nivo de povrete ekstrèm, yon peyi kote lagrikilti l an fayit, li gen de gwo bagay l ap pwodui. L ap pwodui yon ansanm de moun ki pral pèmèt yon ensekirite kote l ap pwodui bandi e l ap pwodui de fi ki pral bouzen. Paske toutan pa gen manje, tout moun pral kreye de mwayen pou chache yon ansanm de posibilite pou yo viv. E jounen jodi a, si nou tout pa met tèt nou ansanm pou nou rele aba ensekirite alimantè sa ki genyen an, aprè ennan, dezan pral gen plis bandi ankò andedan sosyete a. Kijan w fè konprann yon jèn gason ki gen 18 an, Menm nèg ki gen 30 an, lè l leve yon plat aleken liks pou li. Pandansetan yon 9 milimèt, yon mitrayèt ki vann yon pakèt kòb pa parèt liks pou li. Ki jan n ka fè ap grandi nan yon sosyete konsa? Kidonk jounen jodi a mwen menm antanke jèn atis, m itilize talan m pou m revandike sa kont Leta. Ou panse Leta ap tande w piske nan sitiyasyon sa nou wè Leta li menm li. Alò mwen lè m di mwen itilize tèks mwen pou m goumen kont Leta a, se paske mwen mwen rekonèt Leta pa sòti anlè nan syèl la ni anba tè, Leta sòti nan nou menm. Kidonk si Leta a enkonsyan pa rapò a sa k ap pase a, se paske n ap grandi nan yon sosyete ki enkonsyan. Lamajorite nan nou endividyalis, pi fò nan nou se tèt nou nwè. E mwen menm jounen jodi a antanke yon bann nèg jounalis ki devan m la k ap poze m kesyon, bon grenn kesyon pou w poze tèt ou. Alò jounen jodi a, Leta sa ki ap maltrete nou an, se paske nou nan yon sosyete enkonsyan, endividyalis, ki fè nou menm, ki fè peyi ap kraze konsa. Ki jan li fè ti konsa? Konbyen tan, konbyen nuit, konbyen jou ou pran e pou w enspire l e pou w ekri l? Tèks sa a, se espontaneman m fè l. Se poutèt sa mwen di w gen de tèks ke m pran tan m pou m enspire l. Lè w pran, ou pran tan w, w ap enspire yon tèks, ou pral toujou chache de bagay ki pral atire moun yo. E w pral toujou antre pou w fè metafò, pwezi, kalanbou. Men, lè w fè yon tèks espontaneman, se enpwovize w enpwovize w lage yon tèks, lè e fistrasyon k ap pale, lè sa se pa yon bagay ou planifye kote w pral dèyè rive sou nanm moun. Alò se nanm ou menm ki al rive sou nanm moun. Alò w ap wè tèks m ap fè a se pa yon tèks ke m ekri, se pandan m ap fè l la, m enpwovize l sou kesyon grangou a, pou ansanm de pawòl ki ofon de mwen menm yo rive. Alò mwen dènye mesaj ke mwen ta renmen voye se pou la jenès. E m sensè nan sa map di a. Nou menm antanke jèn si nou pa pran responsabilite nou a de men, istwa nou antanke pèp gen pou efase nan achiv limanite. E jenerasyon ki gen pou vini an, an verite an verite lap kondane nou kòm fatra pou l mete nan poubèl. Paske gon grenn bagay, zansèt nou yo te batay, yo pat al lekòl, majorite nan yo pat al lekòl men jounen jodi a yon ansanm de nou, Gen posibilite, nou edike, nou gen yon ansanm de kapasite. Jounen jodi a nou gen rezo sosyo a, nou gen teknoloji a. Se menm jan mwen menm, m pa gen lajan, m pa gen anyen pou m te ka reyini medya, men lanati jwe ansanm avè m, atravè sa nou wè m ap fè ki bon, atravè enterè pa nou. On va passer à autre chose, la coordination de presse des relations publiques. de la pnh atravè inite pwodiksyon odyovizyèl li Alo Lapolis prezante bay gran piblik la yon repòtaj sou arestasyon yon sèten de Isaac Junior Salvant. Li menm te jwenn arestasyon li se biwo afè finansyè e ekonomik ki te arete li e yo arete li sou plizyè chèf dakizasyon pami yo blanchiman darjan, fo e usaj de fo, eskwokri e anrichisman ilisit. M ap sonje sitwayen sa yo te arete li wi nan mwa jiyè a. An nou swiv repòtaj sila. Isaac Junior Salvan se non endividi sa ajan Biwo Zafè Finansyè ak Ekonomik yon antite nan dcpj rive mete anba kòd nan jou ki sot pase yo. Jenn gason sa a ki gen 40 lane enplike nan plizyè zak malonèt tankou, fè fo papye, eskwokri, blanchiman lajan, trafik ilisit elatriye. Endividi sa a ki jwenn dezyèm arestasyon l nan entèval yon mwa sèlman, te deja arete nan dat 9 jiyè 2022 an nan Ayewopò Entènasyonal Tousen Louvèti ak 132 mil 236 dola ameriken kote li t ap tante rann li nan peyi Etazini. Pandan ajan lòd yo t ap poze Isaac kesyon sou sòm lajan sila a, Li fè konnen li sot vann yon machin pou 175 mil dola ameriken ak prezante papye ki ta pwouve sa. Sepandan, lè ajan lòd yo tabli kontak ak achtè a, li te rive demanti enfòmasyon ki gen pou wè ak gwo sòm lajan sa a. Yon lòt bò, Isaac ta pral fè kwè li posede twa antrepriz ki vann machin, gaz ak divès lòt materyèl. Sepandan, Nan kad yon pèkizisyon anketè bafyo reyalize nan dat 13 dawout 2022 an, 2 nan adrès antrepriz sila yo pa t egziste ditou, epi twazyèm lan se yon kay vid ki twouve l ant ri Metellus ak Moïse nan lokal CKT nan Petyonvil. Pou kouwè l ye la, enstans ki konsène yo poze sele sou mezon sila. Jou vandredi 22 jiyè a, Biwo Afè Finansè ak Ekonomik la transfere dosye a nan Pakè Kwadèboukè pou fè suit jidisyè yo. Sepandan, aprè yon korespondans te rive jwenn responsab dcpj yo nan kad dosye sila a, etid notaryal Lucien an ta pral montre aklè ke se fo papye Isaac Salvant fè sou non etid la. N ap raple, anketè BAF yo te arete endividi sa a pou yon dezyèm fwa nan dat 5 dawout 2022 an, kote li te vin reklame dokiman vwayaj li ajan biwo sila a te sezi depi sou premye arestasyon l lan, Pou kounye a, Isaac Junior Salvant plase nan gadavi kote l ap tann suit jidisyè yo. Ti jèn sa ou pral gade la a, m kwè yo te arete misye le 16 ou 17 out nan zòn Jakmèl. Yo di misye fè pati gang 400 Mawozo. Men ekoute, se te sèvis departemantal polis jidisyè nan Sidès ki li menm te arete ti tonton sila a, ils étaient deux. Mathieu Thomas e Albert Lory Louissaint. Yo ta fè konprann ke nèg sa yo enplike nan anpil bagay louch e yo fè pati gang 400 mawozo. Men gen youn nan yo ki pale, li di li menm li pa konn anyen de sa yo repwoche li a. Tè a pa bon, manman m di pou nou desann Jakmèl e nan klès m nan. Li te konn ap dòmi nan otèl e bannann l ap jwenn nan klès m nan. Kounye a m wè l ap kriye, m di a manman, m ap reziye m ret dèyè a, menm ke dèyè a pa bon, lè m dèyè a m toujou jwenn yon vye moto m ranje, m toujou jwenn yon vye bay radyo m ranje pou moun, m ap fonksyone dèyè a, m pa pral Jakmèl. Kounya l di nou mèt nou mèt ale jakmèl kounya mwen menm m desann jakmèl yè etan m ap ranj yon yon lanp pou yon moun lakay la yon mesye te pa dèyè lakay la m wè polis ap vini m chita m ret ap ranje lanp la kounya m tande m fè pa mi 400 mawozo Depi kilè w jakmèl? M gen nenpòt 2 semèn jakmèl. Mayi pou kòm. La polis di ou avwe ke ou fè pati de yon gwoup de gang. M pa di m fè pati de gwoup non, y ap mande m si m pa konn tèl chèf, m di parapò kote m te rete a, yo toujou bò lari a, yo toujou ap site non yo, dèfwa m konn chita deyò lari a, devan lakay la. M pa t janm nan kache, bon m nan kache m ap sikile. Ou konn manyè zam? Mwen menm? M te manyen zam yon sèl fwa m te fè foto a yon 12. Ki bò de yon 12 sa? Pou yon patnè bò lakay la. Kòman ou fè konnen li se yon 12? Nimewo a tou sou li. Ou pa touye moun? Non. Sa misye ye? Sa misye ye? Se frè m misye ye. Ou konn zam byen? Mwen menm? Nan fim m konn wè zam avèk lè y ap pase bò lakay la lè. Moun ki kote ou ye? Pòtoprens. Ou konn ki sak mèt avèl ditou? Mwen renmen lekòl m toujou ale. Jis pandan vakans lan te di m ap vin kot matant ki Jakmèl, m te di konsa enben m ap vin avèl. Kounye a m te men m te di manman m konsa m pral fè yon mwa kay yon matant mwen. M te vin la ansanm avèl, kounye a la mwa rive m bezwen fin ale li bay pou m kontinye al lekòl. M gon ankèt map mennen, m jwenn anpil eleman nan ankèt sila. Se konsènan Rinaldo, ti jèn sa. Paske ou konn sa fè m di l ti jèn, m ka pi gran pase l. Wi m panse m pi gran pase l. Misye rive nan Reto, misye vini nan zòn nan, misye ap batay pou ke zòn nan kapab chanje. Sa vle di bay yon lòt imaj ak zòn nan. Men, gon pwoblèm ki reprezante jodi a la. Pwoblèm nan se ke yo vle kole etikèt bandi sou do Renaldo Pierre. Kounye a la, èske Renaldo se yon bandi? Èske li pa bandi? Men fò m di nou ke m gen yon pakèt dokiman ki rive jwenn mwen. Dokiman kote ke Renaldo te lekòl, kote li te tou piti. eh depi 2011 jiska jodi a la a men fò m di nou ke bagay ki genyen nan plenn nan m ta kapab di sa ka rive yon nèg ou di Rinaldo s on bandi sa te ka rive l s on bandi men le fèt ke tande byen wi 2 pèsòn an konfli ou pa kapab rive bay youn rezon sou lòt pa egzanp genyen yon konfli ki opoze Rinaldo Pierre ansanm avèk Kazèk la. On m'a fait croire que Rinaldo gon seri de pwojè l'ap fè nan zòn nan, gon seri de demarche li antreprann pou ke zòn nan kapab fonksyone. Men ekoute, ta sanble ke kazèk la li epwouve yon sòt de maladi pa rapò ak jan de pwojè Rinaldo ap fè an, epi sa w tande a la, ta kapab di li antre nan yon lojik pou leve tèt popilasyon an kont Rinaldo. Kounye a la, poze tèt nou kesyon pou n di, eske sa yo di yo se vre? Eske se pa vre? Pa bliye nou nan blòk ti tan 1 an. Rinaldo se youn nan moun ki te konn kolabore avèk misyonè yo. Misyonè yo te anlve yo. Se sa k fè w wè, se misye avèk kèk lòt pèsonalite ki te alatèt manifestasyon ki te fèt nan ti tan 1 an pou te kapab mande alò bandi 400 mawozo yo pou libere misyonè sa yo. Gen anpil lòt ti dosye toujou. Men, mwen menm m kontinye ap mennen ankèt mwen paske sa kapab rive yon nèg ou fè jan d'inisyativ sa yo. Men, sa te kapab rive ou toujou bandi. Men, m poko genyen son de klòch ki di ke misye son bandi, son move grenn. Eske nou konprann? Donk, m ap kontinye mennen ankèt sou Rinaldo, m ap kontinye mennen ankèt tou sou moun ki antoure li yo, e m ap kontinye mennen ankèt sou sa m tande pa rapò ak kazèk lan, paske si yon ti jèn li nan yon zòn, l ap fè pwojè, l ap fè yon seri de bagay, m panse ke sa pe pa sisite de la jalouzi. E fò ou wè ke. Kòmsi pou yon moun ou kapab kwè nan lojik kòmsi moun yo ap kritike Rinaldo an se just pase nan zòn nan ou fon ankèt pèsonèl men se pa kòmsi moun kazèk chwazi pou al pran lapawòl pa egzanp tou li pa twòp evidan pou ke se moun Rinaldo li menm chwazi tou pou pran lapawòl pou defann li èske n konprann kòmsi yon nèg ou ka just pase nan zòn nan la epi ou fon ankèt neutre pa egzanp si nèg yo vle m gen dwa fon pase. nan blòk la la epi m fon ankèt lè sa m pral detèmine eske Rinaldo son bandi eske e kazèk la se li menm kap manipile moun yo sèl sa m konnen depi yon nèg ou bandi RL prod ap konnen w bandi paske ou konnen antèn nou wo nou gen anpil arab Rinaldo pwojektè m sou ou m ap chache plis bagay toujou men m panse ke jimnastik pou bay moun pale pou fè moun pale. Se pa sa ki enpòtan. On peut appeler sa tout senpleman piwèt oubyen parad. Men ekoute, n ap rive pi lwen. Men jiskaprezan m ta kapab di m jwenn anpil verite ki di ke ebyen ou menm se bò kote moun yo ou ye. men sa pa anpeche ke mwen kontinye fè travay mwen an. Pa bliye m di m k anpil foto w, foto lè w te ti jèn, foto lè w lekòl, foto w ansanm avèk blan k ap fè pwojè nan zòn nan, e m kontinye ap swiv. Ok! Lavi chè nan peyi Dayiti, pèp la pran lari, ekoute, vous les fans de RL prod, m panse ke sa kapab rive gon bagay ki enterese nou plis, paske. M pa kwè komsi bay Andre Michel pale, bay Nenel Cassy pale, bay Youri pale sa ka fè buzz ankò non. M panse ke se lè on nèg tankou Lanmò 100 jou yo arete l sa ka plis on buzz. Men tande byen, aprann renmen on seri de bagay. Fè je nou rive sou on seri de bagay. Pa egzanp, ou wè lajan, ou wè nèg y ap pede moute la, se krim li ye. Se bagay bandi kap regle. Se bandi yo ye tou wi mezanmi. Komsi nou konprann komsi lè n fikse e rega nou sou izo, sou ti lapli, sou nèg je nèf, sou je pèp, patati patata komsa komsi se sa yo ki enpotan tou. Non gen anpil lot bagay ki enpotan. Komsi goud la la a nèg yo ap fè dola a souflete a. Goud la ki m panse pou gen yon dola fò genyen 150 jiska 160 pyas wi jounen jodi a la a kòmsi nou pap entèvni nan kesyon sila mwen m lanse apèl la e se sak fè m pral kite nou avèk 2 gwo dosye live la lap long jodi a je suis dezole paske m te gentan lage dosye sa yo nan premyè pati nan emisyon nou Ebyen nap gen chans pou nou kapab kòmante a travè emisyon sa nan live sila a. Nap wè dabò machann yo ki ap plenyen pou sitiyasyon an. Epi aprè anpil òganizasyon ki met pye yo atè a menm mande ke pou lè gen manifestasyon pou gen anpil moun. Paske fòk nou bay Ariel. 30 dola bout la vann 230 dola ou menm pou vann li sou bay a 40 dola ou tande ou pa ka vann li 40 dola ou l oblije rete nan moun lè yon kliyan pase koun ya lè l rive anba si l wè tout bon nan ou vwe si bondye touche kèl li gen do a vin fè w vann yon grenn Kindègade, fò w peye. Bagay fakilte, bagay manman w ak papa w pa t fè pou ou. O! Papa! Moun sa yo, fò w peye fakilte, fò w peye lekòl. Anben, jounen jodi a, si w leve le maten, ou pa bay timoun nan san goud, e mechan w mechan. Fas avèk sitiyasyon sa, dola k ap monte, lekòl pral ouvri, kòman w pare manman Sila? Mwen m pa konn afè dola, frè m. Mwen, m bagay m poko janm wè devan je m. Pou jis san malay kote wèm ye. Malgre yap fèm peye li map peyel mpa konnenl bon men pi gwo pwoblèm nan wap peye wap peye konsekans dola ou pa konn dola se sat pi rèd la wap peye konsekans dola ou pa konn dola mechan sa kap fè peyi a travay sa li gen poul peye sa de pitit an pitit. Moun ki konn dola a lap peye l ou menm ki pa konn sa t rele dola a wap peye l bon sa w bon ou menm ki pa konnen l nan men moun moun kap fè peyi a sal gen pou l peye l pi mal aa ou vè oo humm nou mele bon aprè w fin fè nou pale la bon yap vin moute yo pi rèd toujou e ou fò aa. 5 dola. 5 dola? Wi, 4 pou 20 dola. Men ti sak sa, 300 dola m achte. 300 dola achte ti sak sa? E koman w vann pou fè benefis? Bon, kou nan si tèlman bagay yo chè, menm la vant pa gen. Lè moun nan gen ti kòb, koman w la mon frè? Nou la, lè moun nan gen ti kòb nan menm. L oblije pa lè l vin nan mache l pa wè sa l ka manje avè l ba yo se tèlman egzajere men ti men ti men sak diri Mayami prèske pa sa a 800 dola ti mamit diri Mayami ap vann 20 dola. Se premye fwa wap viv yon sitiyasyon konsa man? Premye fwa. Bagay yo dejenere. Oparavan kòman sa te ye? Bon bagay yo pat janm rive nan tarif sa bon e 7 fra si bagay yo rive nan pri sa wi menm si bagay yo konn moute omwen men kounya bagay yo te dejenere. Ou vann aransò tou konbyen ou vann aransò? Aransò? Bon kounye yon grenn aransò e 40 dola wi yo mande pou yon grenn aransò. M pa vann aransò men m konn vann li kounye a m pa genyen men yon grenn aransò kounye a e 40 dola wi. Yon kès aransò mwen m sonje a sèt epòk m konn pral Malpas kès aransò t konn ap vann 300 dola, 350 dola kounye a kès aransò a vann 2400 dola, kès Lori a vann 4000. 500 dola. Manmi nou konnen apre pwa nwa moun yo konsome pwa mayami anpil, di nou se konbyen kòb yon moun ka achte yon ti manmi pwa mayami. Kounye a sak pwa mayami vann, yon bagay ki vann ap vann 800 dola, l vann sak la vann 2000, menm sa a m sot achte la a, 2500 dola. 2500 dola sak la. Fas avèk sitiyasyon sa ki sa ke ou mande leta pou ta fè pou abese pri yo? Anmwe bon mezanmi malere ap soufri pou leta fè yon jan pou l amelyore bagay ey kliyan ou pa gen mori banm pou 25 dola pou 25 dola pou yal fè yon ti sòs kounya m pap ka achte pou 25 dola pou nou fè yon ti sòs mwen avèk 3 ti 3 moun. Apre sa 25 la ed antil zlez mouri wi si telman lavi a chè leta pou leta degaje e lajan pou desann ou pa konnen de tout otan lajan ameriken ap pote pwodwi yap pote kounye yon moun nan lari a la si w gen 100 dola e preske 3 mil dola wi li lajan ap moute pwodwi yo menm ap moute ti ma ma sak farin frans kounye a. Tankou ti bòl bè sa manmiche konbyen l vann? 50 dola, 250 goud. Konbyen l te vann oparvan? 10 dola. Li te vin moute 12, li vin moute 15. Li te, otrefwa la, li te 20 dola. Kounye a, jan sitiyasyon mal pase yo ye a, lè moun yo al achte l, pwodui yo moute. Wout pou yo peye. Wout pou yo peye. Tout bagay pou yo peye. Kounye a, menm yon ti bòl la vann 250 goud. Konsome espageti anpil. Jodi a la, konbyen kòb yon moun kapab bezwen pou l achte yon grenn espageti? 18 dola. Oparavan konbyen l te konn vann? Oparavan l te konn vann 15. Nou wè gen plizyè espageti la, èske chak pri gen, nou konnen gen. Gen klasiko, oza, pasta mama, tout, tout e 18 dola kounye a. Klasiko a omwen ou ka jwenn li 17 dola. Nap pale ann fon ti pale sou galon lwil mazola avèk larisol la se konbyen kob yon moun kapab bezwen poul achte yon ti galon lwil nan moman sa. 70 dola. Pou achte yon galon lwil? Non se 70. Ti piti a oubyen gwo galon an? Wa e nenpot 300 konbyen. 350. Ou son jèn gason ke wap vann nan mache a ki enkyetid ke w genyen pa rapò avèk pri pwodwi yo kap monte chak jou? Ah ou konnen emal yap fèt. Moun yo pè pran lari, nou menm tou chak moun ap sibi kidnapin pa yo nan sans pa yo. Nou menm machann yo tou nou nan kidnapin pa nou paske nou se kidnapin lib nou ye paske moun yo pa soti, yo pè pran lari, yo pa vin achte, bon nou chita la se gade n ap gade moun k ap pase, k ap desann, sa ki, sa k pa fè a. Men si te pou pwodui yo, pwodui yo moute tèt nèg. Pwodwi yo tèt nèg nou pa ka achte anyen ey nou pa ka achte anyen bay yo chè nan men nou. Bon se depi w afè lekòl la menm bon nou poko konnen nou poko konnen kijan bagay la ap ye pase tout bagay yo difisil nan men nou bon mwen menm tout sa yo te gen komès tout sa yo a te gen komès si tèlman bagay yo vin melanje nan men nou m vin oblije m fè sa. Prezante n kèk pwodwi oparavan ke w te konn achte, kounye la ki vin pi rèd nan lavi w. Sa a nou te konn achte l 60 dola, brat la, kounye a l moute 1000 goud. 1000 goud. Sa a nou te konn achte l 10 dola, 15 dola, kounye a l moute 60 dola. Sa a, 60 dola. Tout magi, bon, kriyolito, nou te konn ap achte. 50 dola kounye a men moute 280 dola nou pa ka achte yo 280 dola sa a menm sa a te konn ap vann 70 dola 80 dola bokit la kounye a l vann 250 dola 250 tout moute bon pwodwi malpas yo menm sa a kounye a li preske nan 250 dola se 60 dola 40 dola nou te konn achte ti bwat la kounye a la l moute 250 dola tout chè. Jiwòf! Mamit jiwòf nou te konn peye l 1000 goud. Kounye la mamit jiwòf moute 1200 dola. Bon men ti bagay sa e 25 goud nou te konn vann li kounye a l monte 50 goud sou jiwòf la. 50 goud. Men ti pake bagay nou mare 25 goud. Men yo. Ti pake jiwòf 25 goud. Sa a te konn men. E gen moun ki vann li 8 dola. Wi gen youn ki pi bèl ke li, li vann 10 dola. Sa sendomeng lan 10 dola. Lay la. Men li. Nou te konn ache'l 150 dola. Kounya li moute 700 dola. Lay la. Men li. Li preske vann mil dola. Lay violet la. Mil dola. Li preske vann mil dola. On ti bay ki rete pou l vann mil dola. E diri a konbyen li? Bon diri a konm pa fe domen diri a men m tande. Pase nou preske achte ti doum diri a. 30 dola. Egal a 150 goud. Ou 150 goud li preske. Kon a ti sak 9 mamit lan vann 800 dola. Se li kont nou konnen lekol pral ou. Paske si nou ta rele anmwey nou pap gen moun kap pote nou sekou la li nou vin rete nou pran bal nou sou fon nou nou ret nou konsantre strès t nan kò nou nou konsantre ak tout moman lavi a bagay yo pa fasil pou nou menm ebyen se dola kap monte ki fè nou nan sitiyasyon sa wi. Moun nan ou ta gen moun ou ta anvi achte pou nou vann moun nan menm ta anvi vin fè nou vann pa gen mwayen. Ou gon mesaj a leta? Bon a chak fwa nou voye mesaj anyen pa janm fèt. Ak kè nou di pou leta fè yon jan pou nou mezanmi nou tout paka mouri menm jan nou preske mouri de fen wi se lite nou lite kòm yo di ayisyen se moun ki djanm ki kenbe. Esa fè nou la toujou. Bon mwen si w wè m la toujou se yon gras Bondye fè m avèk ti dlo sikre mwen paske yo di ti dlo sikre bagay ki kenbe moun le pli souvan se ti dlo sikre mwen bwè bon kounye a la bon si yon kay gen yon pakèt moun spageti ap vann 20 dola mezanmi glòs lwil ap vann prèske vann 15 dola si yon kay gen plizyè moun konbyen kòb pou ta fè menm se yon spageti ou pa ka fè yon spageti pou manje jis pou m ta di si w ta fè diri sòs pwa legim vyann a konbyen kòb pou ta fè l. Si yon kay gen kenpòt 5, 6, 7, 8, 9, 10 moun mezanmi, konbyen manje pou ta va achte? Doum diri 150 goud, doum sik 150 goud, ou pa ka achte anyen. Pwa, pwa preske vann 200 goud. Ti mamit lan wi, doum wi, ti mamit wi. E pa gwo gwo mamit la non, ti mamit lan wi, preske vann 200 goud. Mezanmi a ki kouraj. Pwoblèm yo pa dous pou nou. Ka rive nou vin nan mache a la nou pa abitye chita. Pa gen afè minis komès bay sa mouri ya chtel lajan kontan yo met kòd yo met e yo met mizyon nan bouch li poul pa pale kounya lontan lè bagay konn ap moute ou konn tande minis komès pase ap pale avèk machann bay sa yo pa achte bagay chè men kòman bagay yo men kòman bagay yo pa gen bagay sa ankò kounya e moun ki gen lajan kap pale kounya malerèz paka pale san Mwen. Kote moun dlo glase yo? Si w pa gen 900 dola w pa achte sak fab la avan sa. 250 dola l te vann. Sak sik la te vann 230, kounya l pase a 750 dola. Mamit la vann 500 goud. Lè yon moun parèt devan w a 25 goud, ou oblije lè l mande w 25 goud sik ou di l non. Men konbyen bratlèt tig la vann 7 dola. Mwen di l 25 goud tig la pa anpil. Lè sa a, li di ou mèt bon mwen l. M oblije ba li l. Lè m ba li l, dèfwa m gen dwa ba li l, m tou ba l bratlèt la. Paske sa k fè sa, ti sa w ba li a pa ka fè anyen pou li. Lè sik la te desann nan, doum nan te vann 8 dola. Mamit la te vann 40 dola. Kounya mamit la pase ak 500 goud. Leta pa gen anyen li regle pou nou. Lè pa gen leta ankò. E nou k leta ak tèt nou kounye a. Machann kounye a se pa machann ki pou mete tèt yo ansanm pou yo viv, pou nou konn sa n ap fè nou pa t ap viv menm. Nou pa t ap viv. Leta pa konnen ayisyen menm sou latè ditou. E gwo moun parèy yo yo konnen. Depi se malerèz ou ye leta pa konnen ou. Li pa konnen si w ap viv. Ou tande lekòl pral ouvri moun an, men jodi a gentan 17 out, lekòl pral ouvri an septanm. Ou poko gen inifòm, ou poko gen kaye, ou poko gen liv, ou poko gen soulye. Dèfwa ou gendwa gen kanè lèdikasyon ou poko al pran li. A ki sa timoun yo pral lekòl li menm? Si moun yo pa di yon mo pou nou, a ki sa yo pral lekòl? Timoun yo ap chita la ap pèdi yon ane lekòl? Se avèk malerèz mwen si m ta pran pale avè nou e dlo nou ta vide sou mwen men malerèzman m pap pale paske pale pa itil anyen pa gen moun kap tande. E ti yon chero sa manman mwen cheri konbyen l vann li. A sa e pwodi dominik e dominiken kap sove nou nou pa gen anyen nan peyi nou li vann 3 dola 15 gou li te konn vann 3 pou 5 dola kounya on grenn vann 15 gou. Si e pat dominiken menm nou pat nan anyen menm. E ti gare sa la mouche konbyen l vann li la? 3 dola. Oparavan konbyen li te konn vann li? 5 goud. Tout se pwodi dominiken yo ye. Ou pa gen anyen lakay ou. Lakay ou e malfektè ou genyen moun kap tiye moun. Ou pa gen moun kap fanyen lakay ou. Bay dam nan pran bagay mwen silvouplè. Pase non. Mwen te konn ap achte kès la. Mwen pa ka identifye mwen. Mwen te konn peye l jiska 50 dola. Mwen konn al komanse monte monte. Li vin rive a. Mwen konn al an ap peye l 180 dola. Kès la. Ou pa avan konbo te konn achte li? Mwen te konn achte l 50 dola. Koman lavi ye pou ou? Koman aktivite yo ye nan mache a? Bon, jis mwen achte, mwen vann ni. Si se 25 goud m ka fè, m fè 25 goud la, m viv de li. Yo tap goumen pou pèp ki tap pot diskou pèp jodi a fèn gade blofè sa yo ki met peyi a la jodi a nou di Ariel paka ret nan tèt peyi a ke fòk Ariel ale e nap di tout jounalis yo avanse 22 lendi si Dye vle manifestasyon yon lòt endepandans paske nou mande jodi a la fòk gen de moun ki pran reskonsablite l fòk gen de jèn jèn gason jèn fanm ki pou pran desten yo pou nou retire peyi a kote li ye la e pa ak gang politisyen tradisyonèl sa yo ki met peyi a la. Se 2 jèn gason ki gen foug, ki ka goumen, ki kwè nan tèt yo ki pou deplase peyi a. Mwen menm Bab, m gen anpil menas m ap jwenn bò kot lapolis, bò kot gang Ariel yo k ap rele m toutan yo di y ap asasinen m. Men m pa ka pè yo. M se nèg Pòtoprens, m fèt lopital jeneral, m leve Bèlè. Enben jodi a la, nan sitiyasyon peyi a ye a, e mwen k ap pote mesaj yo anndan geto yo, e mwen k ap pote mesaj yo pou fè yo tande yo nan. Sitiyasyon moun anndan geto a vit jodi a gade pri yon sak diri 700 a 800 dola mesye mwen menm ki te nan lari m tap goumen map asepte m pral peye yon sak diri 700 dola al gade kòb ameriken an jodi a la 100 dola ameriken vini 15 15 mil goud vini si gon ke dèyèl 3 mil konbyen dola ayisyen eske se pou tèt sa pèp la tap goumen men kote yo met pèyè a si pèp la leve kanpe. Paske nan sitiyasyon ye jodi a, se ou ka retire tèt ou. Gang politisyen yo pa ka retire tèt yo. Yon sèl bagay nou di, lejistis leve, tou wouj. Se bloke tout peyi a nan 10 an manman peyi a pou n dechouk Ariel Henry kòm gang, kòm kidnapè avèk tout gang ki nan pouvwa l yo k ap sakaje pèp la. Jodi a pèp la nan yon mizè atwòs. Jodi a fò nou goumen pou n pran desten nou an men. Se bab! Nou di Lonu! Ou konkli ke echèk Ayiti se ou k lakoz avèk mafya, gang an Ayiti fè ou kosyone betiz yo, ou kraze peyi an, ou tiye espwa jenès yo, ou tiye espwa plizyè jenerasyon, ou tiye espwa nasyon an. Jodi an moun yo pa ka manje, ti machann, chofè moto, chofè taksi, chofè bis. Tout moun yo yo nan sitiyasyon difisil, pwofesyonèl tounen mandyan ou degize. Jodi an, lajan ameriken monte tèt nèg. Jodi an, gaz, nou pa ka achte gaz pou nou fonksyone. Jodi an, lavi chè nan kò tout moun, timoun pa ka al lekòl, pa gen lopital. Se banditis, se gangsterizasyon, se ensekirite, se kidnapin. Ariel se chèf tout bagay sa yo. A tout Mateli. Nou rive nan moman, nou di lonu. Randevou le 10 oktòb la se pou ou. Si w pa dakò, ou tire reverans le pli vit ke posib pou tranzisyon koupe fach la enstale avèk konsensus Akò Montana apen modifye an pre an, enben nou di w nou menm nou pral fon lòt bagay e nou pap pèdi tan avè w paske jwèt sa a li touye plizyè jenerasyon, li fè plizyè jenerasyon pa gen espwa, plizyè jenerasyon pa konn kòman pou yo viv, plizyè jenerasyon dezespere, plizyè jenerasyon oblije fè rat, reken, kayiman ap manje yo nan lanmè. Ka etranje pou di moman rive, moman rive Loni sispann fè grifas nou menm jenerasyon sa nap pran responsabilite nou. Nou di nou kòmanse konsa avèk respè, nou di nou respekte tout prensip, nou respekte lalwa men sou tabal vin la yo si w pa vle tande larezon pou w konn sènsi sa kòm moun dal vin modi vle respekte Pou bisexualite enstale nan tèt peyi an, nou kapab gen yon gouvènman de rupture ki enstale nan tèt peyi an pou chanje, kòmanse chanje kondisyon de vi popilasyon an avèk yon lòt espò, epi answit pral vin la manman pitit mare senti. Paske se lang pèp la nap tann pou sot nan nen l, ebyen lang li pap gentan sot nan nen l, nap mobilize 4 kwen peyi an, fòk Ariel ale. Moun paka peye kamyonè. Ariel iresponsab ke li ye. Li di Desalin, Fizyon, Inite, phtk e tout lòt yo, sdp, yo mouton gaz, yo pa fikse pri kous machin yo. Jodi a se chofè ki deside konbyen kòb lap pote w al Petyonvil. Donk nou pa kapab ankò. Nou di Ariel kite tèt primati a. Dayè, sa pa nan koutim nou afè yon premye minis ap dirije yon peyi de manyè monosefal. Nou menm nou di Ariel te genyen 60 a 120 jou pou l pase nan tèt peyi a. Lè sa nou pa t ko konnen si misye te nan asasina Jovenel Moïse. Pase konstitisyon nan atik 149 li di. Ariel te dwe fè eleksyon pandan 60 a 120 jou, men misye pa fè eleksyon, li kontante l ak phtk, ak pitit Desalin, fizyon, inite, jodi a pèp la pa ka manje, nou mande popilasyon an leve kanpe, leve kanpe pou nou batay kont Ariel Henry, leve kanpe pou nou jete Ariel Henry, leve kanpe pou nou kouri, pa dèyè Ariel sèlman non dèyè tout moun yo, dèyè akolit li yo paske nou pa kapab ankò jodi a, pèp la pa ka manje, pèp la pa ka achte yon pate. Nou di se ase, non de pèp la leve kanpe pou nou chavire Ariel Henry nan tèt primati. Trè byen, n ap kontinye mesaj la. Peyi la, nou gon malfektè, yon vòlò, yon gang, yon kidnapè ki rele Ariel ki pran peyi a daso pa yon twit yon mantrik tèt langèt. Ki fout mete malpwopte a la. Ariel pa gen konsyans. Sa peyi ap viv la se mezanmi se enfènal. Lè w gade yon ti dlo bò lakay mwen mwen menm li te konn vann 5 pou dola. Malpwopte a li fè yo fè rete l 5 goud. Menm ti dlo sa n ap achte l 3 pou 25 goud. Malpwopte yo bay pou Ariel la la. Lavèk madivin yo bay pou. Majori Michel la. Masisi yo bay pou Andre Michel la. Manman bouzen yo bay pou wòs pi la peti frè a. Mwen menm wè la, yo mèt voye moun vin tire m la. Pase m pa fout viv la mwen menm. Depi maten m poko fout manje. M fout sot byen lwen, m fin la sou dezago m. M pa bezwen moun ban m kòb, men m bezwen pou sitiyasyon peyi chanje. Nan le ka ou, peyi a pa ka chanje, ki kèlkeswa wè chak te la, yo te mèt gen kaka nan mouda yo. Lan kèt manman nan mouda yo dwe touyem la paske map mouri la fen m son pè de fami m paka pran swen fanmi atake m gen kouraj menm pote m ka pote tout moun kouri kite peyi a mezanmi ann di ase nou bezwen yon konsyans fò peyi a soti nan sal ye la le konbyen vòlè yo bay pou nesly maniga li te la sou mateli. Ou byen malpwopte ou bay pou Jovenel la. Tout se yon pil kaka yo ye. Paske yo gagote kòb peyi a. Si moun sa yo pat gagote kòb peyi a, lajan CIRH, lajan Petro Caribe, nou pa te ka nan eta nou ye la mezanmi. Mezanmi, ki fè map pale avèk emosyon la, se sa map andire nan andan peyi a antanke Ayisyen. Malè ou gen okenn kan. Paske si te gen kan kaka, kan malpwopte, kan lòbèy, peyi a pa te ka la. Tout ta dwe fè yon feson. Pote yon nouvo konsyans ti pèp la k ap soufri. An nou retire yo nan sa yo ye la. Mwen menm antanke Ayisyen, mwen di Ariel, yon mesaj m ap voye ba malpwòpte ou bay pou Ariel la. Ariel menm se yon medsen li ye. Ariel pa medsen. Ariel se yon kriminèl. Pase yon chirijyen konn se moun ki fè operasyon. Frè m Ariel ap fè operasyon. Li pa ba moun yo anestezi non. Se yon kriminèl li ye. Paske si peyi Dayiti antanke medsen ou la. Ou pa ka bay rezilta. E, pou Ariel bon vye granmoun, gen kap konbyen 60 ou 80 tan, li mete yon ministè sante piblik. Tout lopital yo an grèv, yo fèmen. Mwen menm, mwen pa gen kòb pou m al nan lopital prive yo, ki se rele lopital gwo zouzoun yo. Se jeneral m ka ale. Se lapè m ka ale. Men depi ou rive la, yo di ou pa gen plas, yo an grèv. Eske Ariel konsyan e am? Pou mwen menm, Ariel yon doktè li ye wi. Non Ariel pa doktè. Doktè Ariel di li ye. Doktè Ariel pa menm yon bon veterinè. Pase mwen gen moun mwen zanmi m ki gen ki gade chen. Chak 3 mwa, yo met machin yo nan machin. Y al wè yon veterinè. Pou pran swen li. Men malpwopte sa yo bay Ariel la. Kriminèl sa yo pa. Li pa gen lòt kalifikatif ke kriminèl. Bezwen yon gouvènman bisefal epi fòk prezime asasen Ariel Henry jije. Pa gen koze lè moun nan sot nan pòs leta li pati an ekzil lal tout kòb li te vòlè nan leta yo lal jwi lòt bò. Pa gen bagay sa pyès. Jounen jodi a Ariel Henry ap sot nan primati fòk Ariel Henry Henry antre penitansye nasyonal. Paske Ariel Henry gen yon lèt nan menl nan primati lè Jovenel te gentan mouri. Kot Ariel Henry jwenn lèt sa pèp ayisyen. Ki kote l jwenn li? Ki kote Ariel Henry jwenn anpliyasyon an? Dokiman sa lè l te konn di yo Jovenel, yo t ap chèche lakay Jovenel Moïse la. Jounen jodi a Ariel Henry pwouve tout moun li se yon kriminèl. Yon peyi pou l ta ka fonksyone konsa, pou yon dola ou bezwen 160 goud. Pa gen okenn enstitisyon k ap dirije nan peyi a. Ariel Henry se pran plezi. Lè nou gade Osmy Laverty frè, yon fanm ke pèp la te fè konfyans, jounen jodi a se machin blende l achte. Kote nèg sa yo la pou lekòl pap ka ouvè, ayen pap fonksyone paske nèg sa yo pran pèp la pou makak, yo tòtire pèp la. Jounen jodi a nou di twòp, nèg sa yo se menm yo menm ki te di Jovenel pa bon, yo te kanpe, yo te di menm Jovenel ale, bagay pa chanje. Men jounen jodi a, fòk bagay yo chanje. Bagay yo vin pi mal. Bon chanje dlo, nou di boum! Bon chanje dlo pou fè dlo la. Nèg Jovenel vin, pèp la desann. Sdp te di si yo moute gaz la yap jwenn lajan pou yo fè apezman pou pèp la. Gaz la moute sa fè 1 an sdp. Kisak fèt sdp? Kisak fèt sdp? Apre 1 an ou te di. Sdp te di si yo moute gaz la yap jwenn mwayen pou yo gen apezman. Yap fè apezman. Men lekòl ouvri. Pèsonn. Tout lekòl yo mete. Lekòl kounya nou pa bezwen pale de lekòl pou malere. Lekòl kounya se gran nèg sèlman ki ka met pitit. Bon. Moun ki ka met pitit yo lekòl, se moun Andre Michel yo, Majori Michel, Senatè Yasent, Majori Michel, Rika, se moun sa yo ki ka met Fusion, moun Fusion yo, moun Paul Denis yo, se moun sa yo ki ka met pitit yo lekòl, paske se yo ki gen lèt la, ki gen manmèl la, ki gen manmèl bèf la nan men yo ki ka met timoun lekòl. Mezanmi, talè a m sot lekòl, m sot pran kanè, se bagay tèt chaje nèt. Mè a pa wont li mete prè de 30 mil goud sou yon ane lekòl ki te 53 mil goud. Pou m di w, sa vle di se Majori Michèl, Yasent Michèl, e Andre Michèl, ki Rika Pyè, e Madam Bozil, e moun Fizyon yo, moun Pòl Deni yo, se moun sa yo k ka voye pitit yo lekòl. Pase yo te di nou. Si yo moute gaz la, y ap jwenn kòb pou nou fè apezman, pou pèp la ka rale yon souf. Jodi a, kamyonèt se 50 goud, kamyonèt 50 goud. Si m pral Okap, se 400 dola pou m genyen. Si m pral Jeremi, fò m gen 500 dola. Se apezman sa a, mesye SDP yo fè pou nou. Se apezman sa a, se sachè dlo, 25 goud, se apezman sa a. Yon plat manje nan men machann sou tèt wi mezanmi. Machann ki sou tèt. Yon pla manje ap vann 250 goud. Lè w fini men yon kola w pa ka bwè. Pase yon koka kounye a se 15 dola sa vann. Se sa a André Michel te kite pou nou. Se sa a Yacinthe te kite pou nou. Se sa a madam Fusion te kite pou nou. An tou ka nou di yo mèsi mèsi. Pèp ayisyen nou pa bezwen vakabon ak vakabòn ki pou di nou pran lari. Pase bagay yo pa bon. Se pou nou met pye nou atè pou nou chanje sitiyasyon an. Aba Ariel vòlè! Aba Ariel vòlè! Aba Ariel vòlè! Nou se Nou se esklav revòlte. Jodi an nou devan rezidans san prive Ariel Henry. Nou vin lanse yon mesaj. Paske kriminalite an li ogmante. E ke masak yo ogmante nan le katye popilè. E ke nou pa jwenn yon Andre Michel, nou pa jwenn yon Majori Michel, nou pa jwenn yon Rika Pyè, nou pa jwenn yon Nenel Kasi, ebyen kap pale nan non popilasyon Ayisyèn nan. Ebyen nou menm anndan esklav revòlte ki senbolize la rezistans pou le chanjman reyèl nan kondisyon materyèl de legzistans an pèp Ayisyen an, nou di sa paka kanpe la paske kredo nou, Se te toujou tout konba angaje dwa tèt pousuivi e ganye kelkeswa lè zobstak nou kontre. Pou sela, nou vin di Ariel Henry ekoute, nou menm, n ap pousuiv bagay la paske nou wè kriminalite an pèpetye nan peyi a. E ke, rezon plis, n ap poze yon kesyon a Moïse Jean Jal, 2 pitit Dessalines e Miray Jean Mito. N ap mande yo. Eske pitit Desalin de de lye jodi an? Paske nou wè Moïse Jean-Charles ap di eleksyon avèk Ariel Henry, nou wè Miray Jean Mito ap di lise esklav revòlte. M ta renmen yo sitiye yo pou nou. Pandan ke a 99 pou 100 e ke popilasyon ayisyèn nan konnen ke ebyen Moïse Jean-Charles, ministè de leteryè se nan men l li ye, li anndan pouvwa Ariel Henry an. Sa sèt in entèwogasyon pou yo sitiye yo pou yo di. Konbyen pitit Desal fòmasyon politik pitit Desalin ki genyen? Eske Miray Jean Mito gen youn? Eske Moyiz Jan Chal gen youn? Si se delye pou yo fè nou konn sa, paske ministè de leteryè nan men yo, Moyiz Jan Chal ap mande eleksyon, Miray Jean Mito ap di l se esklav revòlte l ap kanpe anfas Ariel. Nou pa pran nan divèsyon. Nou di yo ekoute. Pa gen ponp ki egziste, tout moun se nan lari y ap achte gaz. Nou wè nan ki eta diri a monte, gaz la monte, moun pa ka viv. Men jodi a nou pran lari a pou nou di Ariel bay talon. Mwen menm se tou ki di jodi a grantis pa janm bon moun. Ariel granpè m di m jounalis, Ariel granpè m di m jounalis yo pa janm bon moun. E lè sa a nou wè kote nou ye, se Ariel ki fè nou wè. Advantis pa janm bon moun. Pase wap wè blanch huile la koute 15 goud. Wap wè ti mabit diri vann 35 dola. E tou wè kajat lò pou 5 dola. Nan atik 32, nan atik 32 a li di se dwa pou tout ti moun al lekòl. Enben eske jounen jodi a wè ti moun paka al lekòl. Grangou ap tiye moun, Ariel pa gen plas li ankò ale pou l ale li pa li pa gen plas li la ankò mèsi. Ariel gen bon pouvwa l met li gen bon pouvwa fòk son kidnapin paske se li ki chèf kidnapin lan e jodi a nou wè l kenbe pouvwa menm jan lè l ap fè kidnapin anndan geto yo nou wè Ariel pap regle anyen Ariel kenbe popilasyon ayisyèn lan an otaj nou menm jodi a nou menm ki fè pati de aa ke nou pran lari a pou nou di kisa pou nou di Ariel pou nou di SDP moun sa yo pap regle anyen ke yo dwe konprann nesesite pou yo kite tèt primati a tout leta sa ki. kont mizè, kont doulè, kont movèz gouvènans. E nan kade sekirite a, n ap pwofite kondane avèk dènyè rigè yon asasina krapile, yon asasina lach ki fèt sou yon gwo militan politik an prensip ki te dwe la a, ki Ronald Lessage.